Se ak anpil tristès medam e mesye nap gade video bandi kanaran ki rale manchèt kap rache yon dam tankou se vyann yap koupe nan labatwa kòm kwa li se toutè kap bay lapolis enfògmasyon de sa kap pase nan kana. Se yon video ki choke tout ayisyen ayisyèn depi ou gen san ayisyen nan venn ou, ou paka pa choke pou video sa paske se pa posib an 2022 pou jan de krim sa yo ap fèt nan yon peyi. Se tris. Nou kontan rejwenn ou ankò yn fwa e pa bliye ou sou tvlakayhaiti.com nou pote tout dènye aktyalite yo pou ou e sou sa kap pase nan peyi dayiti nouvèl la tonbe mateli lamòt olivye nèg sa yo se gwo gang anndan baz 5 segond ki loje anndan vilay de dye. Tonymix, Izolan, nèg sa yo pran nan cho aprè yo sot jwe pwogram pou Izo nan baz 5 segond Vilaj de Dye, enben tout fanatik Tonymix ak Izolan yo, nèg yo desu paske yo pat atann yon bagay konsa tap fèt pou nèg yo ta deside al jwe pwogram pou yon chèf gang tankou Izo kap touye, kap rache polisye, kap kidnape moun, Se pa posib. Bagay yo dejenere. Wa Pele, msye mouri avèk 82 lane, aprè l fin chanpyon 3 koup du mond, medam e mesye, ebyen jodi an la a Pele ki li menm pa avè nou ankò, msye ale, ebyen n ap di w repoze an pè Wa Pele, E se konsa tout moun te rele l paske se yon lejand, se yon wa nan kesyon foutbòl. Nou pral envite w gen detay anndan videyo sa. Dosye Pè Esperans ke yo kenbe nan mafya, nan vòlò, 2 detay ke ou pat janm konnen de Pè Esperans nou pral envite ou dekouvri anndan videyo sa. Ou pral sezi tande kòman Pè Esperans gen pouvwa nan peyi Dayiti, kòman Pè Esperans misye pa respekte Leta ayisyen, misye fè sal vle, misye kòmande janl vle, li pase lòd janl vle. E lè w tande se Pierre Espérance ki pwodwi yon rapò sou ou, nou pa bezwen di w, ou gen pwoblèm e ou gen pwoblèm tout bon paske sa w pat panse de Pierre Espérance lan ebyen se sa menm, son tou pwisan nan peyi Dayiti. Rete konekte sou videyo a, bòn ekout, nap tounen pou yon pwochèn Video. Nasyonal disparisyon. Men medam mesye, arive chèf gang Baz Galil la, phtk, Michel Martelly, misye aranje li, li legalize tout gang sal ki genyen nan peyi a. E li vin avèk yon premye minis ki rele Laurent Salvador Lamothe, Misye vin avèk yon pwogram ki rele Vil Pwòp. Li retire SMCRS kote l te a, l retire tout bidjè l, li vin ak bidjè a anndan Palè Nasyonal. Li fè biwo Vil Pwòp anndan Palè Nasyonal. Li vini avèk yon sèten parezon Donald ki soti Miami. Nèg Leyogàn, aktyèlman la sou sou Lamòt ki gen pi bèl kay anndan Leyogàn, eben misye vin ak vil pwòp, lajan kach pou sèvi ak tout bandi ki nan rejyon metwopolitèn nan e tout gang ki andeyò kapital peyi a. Nèg yo chwazi yon pakèt bèl ti medam yo bay djòb. Djòb yo se vin kontwole kòb. de 10 è a 5 è aprè midi. Kòb kach vin kontwole, gen nan medam yo konn ap kontwole kòb yo sou nan kontwole lajan nan vil, nan bagay sa Lamòt te moute k rele vil pwòp la. Men se te pou nèg Gran Ravin, nèg Site Solèy ki gang, nèg Vilaj de Dye yo avèk nèg ki nan rejyon metwopolitèn k ap simen latèrè vin touche nan vil pwòp pou kite vil la akalmi. se lè w ta pral jwenn yon akalmi paske tout gang gen yon enstitisyon k ap peye yo. Se la tou gang yo te vin pa fè twò gwo aksyon, yo tout rete la, yo poze, y ap grandi, y ap fè pitit, y ap grandi baz yo e yo gen kòb. k ap soti nan men phtk Laurent Salvador Lamothe Michel Martelly epi pou y achte Galil. Se de la etan de nèg tankou Vladimir Paraison ke yo te met deyò nan lapolis pou dwòg, pou asasina, Michel Martelly pral reyentegre l nan lapolis. Se de la etan Dimanche ki te deyò nan lapolis pou dwòg, Se la l pral reentegre nèg sa yo, l pral ba yo pòs, epi l pral ba yo nèg yo tèren an pou yo fè dil zam ak dil dwòg. Eklatman sosyal la fèt kanmenm. E lè ap se sa pete nan vizaj yo m ap mande èske y ap gen enfimyè? Èske y ap gen doktè? Èske y ap genyen pwofesyonèl de sante tout bon vre k pou reponn a tant dab se sa yo k pral pete nan vizaj nèg yo? Peyi a di ase! Nou pa ka rale jan l ye la a. Lyezon ant prezidan peyi a avèk tout gang ki gen nan la repiblik, lyezon an te fèt via on ti bononm ki rele Vladimir, misye gen non Vlad, on ti nèg lèd nwè k toujou avèk yon linèt dèyè do Michel Martelly. Se misye ki fè lyezon dirèk antre Michel Martelly avèk tout gang ki nan tout rejyon metwopolitèn, de Site Solèy a Vilaj de Dye, pase pa Gran Ravin. Vlad, Vladimir Jean Louis, ki gen madanm ni pitit li la Kanada, avèk Michel Martelly. Dirèkteman. Men kòman dil zam, tout vye dil ap fèt nan la repiblik. Gang yo kòmanse yo alèz. Olivier Martelly ap desann Vilaj de Dye. Garcia Delva, depite, pwòch phtk, ap desann Vilaj de Dye. Nèg yo pral manje kabrit. Nèg yo ap pran plezi. Chak wikenn. Pitit Michel Martelly anndan Vilaj de Dye avèk yon chèf gang ki rele Adly, yap pran plezi yo, lòt atis ap pral jwe pou Kris la, chèf gang yo ap resevwa atis yo anndan Vilaj de Dye, yap fè ochan pou yo, chak anivèsè chèf gang yo anba fòk Pitit Michel Martelly lòt nèg yo desann anba. Yo vin bay gang yo santi yo se moun, gang yo vin santi yo twò alèz, gang yo vin santi yo twò chèf. Men kòman gang yo fè pitit nan rejwen yo, yo tout ap chache enpòtans yo, lanmou nan men vagabon politisyen malonèt san vizyon sa yo medam mesye. Pandan nèg yo ap gad cho oubyen yap tande konsa epi yap dezabiye yo devan pitit yo. Nèg yo paka anpeche pitit yo gade Facebook, nèg yo paka anpeche pitit yo gade YouTube, nèg yo paka anpeche pitit yo gade John Colem Morvan. Huh! Nèg yo kòmanse nan brase milyon via kidnapping. Nou vin jwenn yon seri de chèf gang ki pat sou anyen pye nu alepòk, yo tout vin milyonè. Nou vin jwenn Barbecue milyonè. ki te nan lapolis, ki pa, ki tap fè ti kòb li, menm si li te koto ap fè ti rakèt li, men ki vin milyonè pandan l nan gang. Nou vin jwenn Izo miltimilyonè pandan l nan gang. Nou vin jwenn Ti Lapli miltimilyonè pandan l nan gang. E tout nèg sa yo ap woule tout gwo modèl machin nou konnen k gen an. Izo ap met chèn senkant mil, swasant mil dola nan kou l. Chèn! Bout bout bagay ki ki gen lò bout bagay ki gen dyaman nèg ap achte aletranje pote bay izo nan baz li anndan vilaj de Dye mèdam mesye. Pandan nèg yo ap gad cho oubyen yap tande konsa epi yap dezabiye yo devan pitit yo nèg yo paka anpeche pitit yo gade Facebook nèg yo paka anpeche pitit yo gade YouTube nèg yo paka anpeche pitit yo gade John Colem Morvan. Tout sa nou fè. Nou denonse konpòtman yon ta de nèg nan la repiblik. Yo kontinye. Madam, mesye, pwodiksyon sèk segond aktyèlman la se pi gwo pwodiksyon genyen nan peyi. Se te bigo, kris pwodiksyon ki te pou kris la, bigo pou Olivier Martelly, kris pwodiksyon ki te pou kris la, e Production 5 secondes ki pou Izo chèf gang Vilaj de Dye. 3 gwo production yon peyi gen, youn se pou yon drug dealer avèk pitit yon drug dealer ki rele Bigo Olivier Martelly, dezyèm nan ki se Chris production ki se pou yon kidnapper de renom, yon assassin né ki se Chris la. Twazyèm pwodiksyon ak aktyèlman la ki se dezyèm pi gwo pwodiksyon peyi a, li se li se 5 segond, pwodiksyon 5 segond. Men peyi a e. Eklatman sosyal la fèt kanmenm. E lè apse sa pete nan vizaj yo map mande eske yap gen enfimyè? Eske yap gen doktè? Eske yap genyen pwofesyonèl de sante tout bon vre k pou reponn a tan dapse sa yo k pral pete nan vizaj nèg yo? Peyi a di ase, nou paka rale janl ye la. Peyi a di ase, li pa ka prale jan l ye la. Sa se klè medam mesye. E Christ Production te pran Arly Lariviere pou jwe pou li. L abitye fè Ti Joe jwe pou li. L abitye fè Enposib jwe pou li. L abitye fè Lariviere Arly jwe pou li. Nou te denonse sa nan yon emisyon. Men nèg yo te toujou panse se pwoblèm dega a li nan wè bout tan m pa konn nèg la nèg la konn chante papa nèg la m te renmen l fè ke m denonse l m pa ta renmen wè misye al jwe pou chèf gang sal sa tout nèg vini yon kesyon oh se pa al jwe pou chèf gang nan ebyen lap lap bagay ou men m gen kay mwen dèlma 19 di yon gang rive nan kay la non pou wè si lap ka soti. Chris production production sa epi yo te pran preteks sa nan Ali Lariviere Ali Lariviere kounya la eske nou janm wè lal jwe pou gang yo kisa k rive Ali kisa poze tèt nou kesyon kisa k rive Arly kisa nou wè k rive enposib aktyèlman la ki pa al jwe pou gang yo kisa nou wè k rive Arly Lariviere ki pa al jwe pou gang yo menm si gang yo rele. Anyen pa ka rive yo. Nou denonse sa. Nèg yo gen zye k ap siveye sou yo. Nou pa ka de modèl nan yon sosyete epi se nou menm moun k ap fè sosyete sa mal, se nou menm ki pral bay moun sa yo love, ki pral ba yo lanmou, ki pral fè yo konnen y ap fè bon bagay. Medam mesye, genyen yon Rus nan peyi an. Rus sa pa gen pil moun ki konnen l. Misye gen plaj li bò lanmè bò kot lakay mwen Akayè la. Gen plaj li bò lanmè a. Gen bèl kay li, gen bèl pisin li bò lanmè. Russe sa atè a son mafia li. Li nan on biznis paryaj pam li sa sosye nan biznis sa. Nan dil li a chef gang vilaj de Dye gran ravin yo kenbel pou yo te fèl peye on tax nan dil ki mal pase. Izolan desann a plis ke 15 motosiklèt l al chèche zanmi l. Sou Ris sa m ap pale nou. E Ris sa kote l abite nan pwent anlè a, menm kote nan zòn kot Tyèri Mayapòl yo ye a, nan apatman sa yo, se timoun disetan sèlman l annafè. Li pa annafè a moun ki gen laj. On Ris ki sot nan peyi l, Larisi, Nou pa konn Koman l fè tonbe anndan Ayiti Sa l vin fè Nou pa konn anyen Men l atè a la On mafya ris L ap fonksyone Li se asosye nan yon biznis ki rele Payaj pa m nan peyi a Kè nap mande dcpj ankete sou mafya rus sa k anndan peyi dayiti. Koneksyon yo anpil medam mesye. Koneksyon yo anpil nan peyi a. Gang yo avek neg ki sot lot peyi ki vin nan atè a la vin fè peyi a e peyi pa yo li. Nap mande dcpj ankete sou rus sa. On rus ki te kidnape tou avantyè la. Yo tal pran l jis pandan pandan l kite Pòtoprens lal sou plaj li nan zòn Akayè yo. Yo pati yal pran l nan bar. Nap mande dcpj ankete sou rus sa. Trè enpòtan. Lè sa nap konn detay ki gen nan peyi a. Medam mesye chèf gang Izo Li gen anpil nèg nan Etchenmay k ap travay avè l. Nèg k ap pwomote mizik li, patnè k rele Jimmy Danger e Shassy, Kassoumi, Top Son, Petit Chef ki nan baz 257 ki s on atis bò katedral, Petit Chef sa. e tan dot lot neg anko. Seriz sur le gato medam mesye anivesè manno dezyem chef gang gan bon dayè mga menm di se premye chef gang vilaj de dye se bril pa fè ke chef gang ki rele izo an paske pou antre nan vilaj fò atake izo avan w atake manno. Si w ap sòti pa Lafito, fòk ou atake Manno avan w pran Izo. Men si w ap sòti sou Matisan, w ap oblije atake Izo avan w atake Manno. Konprann? Nèg yo viv tankou prens. Pou anivèsè chèf gang Manno. Yon kidnapper ne medam mesye Nou wè Nou te wè afichaj la m te afiche l avantyè a Nou pat jwenn atis envite ni Tony mix ni Izolan Epoutan nèg yo nan afichaj la yo menm yo chwazi fè pa met non yo kòmsi pou yo vini kòm dè zenvite surpriz Epoutan yo tout te konnen yo tap vin nan fèt Manno kidnapper sal Bon medam mesye Yon atis tankou Tony Mix. Mwen menm epa komsi atis mwen. Men m apresye jan misye ye jan l vann tèt li tankou paske l konn sa l ap fè a m renmen lè yon nèg ap fè yon bagay ou konn sa w ap fè a menm si ta gen lòt moun ki pi ki pi konn li pase w oubyen ki konn yon seri de bagay men ou plis enpresyonan nan sa w ap fè a pase yo sa se yon kalite paske misye vann tèt li byen tankou atis e l sanble ak DJ a li vann tèt li gen yon seri de nèg ou pa wè yo sanble a sa y ap fè a misye sanble ak sa l ap fè a. Se de bòn kalite e se de bon bagay tou, sitou si nèg la ayisyen. M al Santo Domingo, m al nan club Santo Domingo, m di nèg sekirite m yo te ban mwen yo, m di yo al di se yon ayisyen k la a, k ap konsome la a. Epi menm kote a, ki mizik yo ban mwen? Tony Mix. Se yon bèl bagay. Èske w konprann? Tony mix se yon son figure public se yon atis tout moun konnen se yon anbasadè swa dizan gro gro gro antrepriz ki gen nan peyi yo lè brana lè bon gou Le le le le le Barbancourt Barbancourt a yon antrepriz ke ke m renmen m apresye paske lè m Canada la m al achte yon ti m al achte yon wonm lè m gade m wè Barbancourt a se pou e pwodui ayisyen l ye m santi m fyè. kap ravaje mond lan e se tan si wap gade pe enpot ke w te gen kob ke w pat gen kob ebyen kansè ap fè ravaj padel an nou avanse an antre nan aktyalite an paske la nou wè ke jisteman Pierre Esperance Yon ekip bandi anndan peyi a nou pa konn poukisa kansè poko pran yo yo menm men nanpèch mesye sa yo an difikilte la. Wi wi wi gen anpil nan mesye yo ki an difikilte nou prale direkteman ebyen o nivo de peyi dayiti ebyen nap ta di w ke gen anpil moun kap mande ebyen ki kote biwo rnddh la li menm li ye ebyen paske yo pa janm tande kote moun sa yo menm eske yo la. Ebyen nap diw ke genyen enfòmasyon ki sanse ap pale gen biwo rnddh ki fèmen depi on mwa ebyen swit ansanm avèk kèk miltip dosye ki enplike Pierre Esperance ebyen nan aksyon kriminèl, kidnapin ebyen planifikasyon asasina epi otè gang 4 pa 4. Ebyen anplwaye rnddh yo menm yo ap plenyen paske yo di ke eske yo pa tou tonbe nan chomaj ebyen selon enfòmasyon ebyen ki soti nan radyo tele toupatou ki li menm ki ta fèn konn sa ebyen jan ke nou di w li biwo rnddh la ebyen li fèmen ebyen sa gen on mwa ebyen swit ansanm avèk anpil dosye ki enplike Pierre Esperance nan kad aksyon kriminèl ke yo ta kritike li yo ta di l pat. Koupe, nan kidnapin, nan planifikasyon ansasina epi misye se otè yon gwoup gang ki rele 4 pa 4, ebyen anpil anplwaye yo mande mezanmi eske ap touche mwad desanm nan? Nap avanse, nap kite tan. Voice Pradel, voice sa misye sèten medam mesye nou tout nou deja tandel ki sou rezo sosyo yo kote ke yap fann Pierre Esperance epi depi ou pale de Pierre Esperance medam mesye sensèman sa fè nou lapèn e sa raple nou Tout pwoblèm, tout e, e, si jodi a la prezidan Jovenel mouri, e, Pierre Esperance pa fouti inosan, li pa fouti inosan nan lanmò prezidan, e pi sensèman fòk gen jistis ki rand, paske misye se youn nan moun, youn nan premye otè entèlektyèl, en, an kèlke sòt, ki konplis nan lanmò prezidan Jovenel Moïse, paske se youn nan moun ki t ap fè pwopagann, ki kraze karaktè prezidan, tout sa li t ap fè, tout sa prezidan Jovenel t ap fè misye te toujou anfas li, jodi a la fòk gen jistis ki fèt, Vwala, vwala medam mesye, vwala. E non, non, men se jan nou di la, se avèk anpil tristès lè nou konnen kòman endividi sa, spesyalman viris sa tap sal karaktè peyi an, sal karaktè prezidan Jovenel. Nou di 2023, 2023, 2022, avan ale, men se san filtè. Fatra sa yo, bwote yo pou nou, al avèk yo pou nou. e ki ap fèt ebyen e nan minit ke nap pale la se o nivo de komin sitirèz de latibonit nou konnen ke lopital chal koli chal kolimon ebyen nap di ke lopital sa li anpil moun ki tap aprann e lanmò ebyen pele ebyen pele nou konnen ke se souf yon kansè di. et bien, il aujourd'hui à l'âge de 92 l'année. Premier l'homme au mille buts et aux trois coupes du monde est mort jeudi 21 décembre et matin et, 29 décembre matin de suite de cancer et de ce qui met un point final à, la carrière de l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football. Et eh bien plus passé un demi-siècle, et eh bien d'après Edson Arantes do Nascimento, né le 23 octobre 1940 à Trest Coacos, eh bien, restera de l'imaginaire les eh collectifs comme l'homme le seul à avoir atteint les 1000 buts entre 1956 et 1977, que les a multiplié les exploits et porté ses statistiques officielles à 1281 réalisations en 1362 matchs, dont plus de 1000 sous le maillot du mythique Santos Football Club. Et c'est d'ailleurs sur la tunique blanche qu'il décrochera quelques-uns de, ses plus et beaux succès continentaux, notamment deux Copa Libertadores 1961-1962 et une Rescopa Sud-Americana 1968, mais Pelé, qui a également remporté à 11 reprises le championnat régional, n'était pas et qu'un joueur du club, eh bien, à son immense palmarès, police, et s'ajoute 92 sélections avec le Brésil, et eh bien, sous le maillot duquel il a remporté trois Coupes du Monde, Et bien sur Instagram, eh le quintuple ballon d'or. Et eh bien pleure la mort du roi, trois fois vainqueur de la coupe du monde. Mes sincères condoléances à tout le Brésil et en particulier à la famille Dixon Arantes Nascimento. un simple au revoir à l'éternel roi Pelé ne suffira jamais à exprimer la douleur que le monde du football entier embrasse actuellement. Une inspiration pour tant de millions, une référence hier, aujourd'hui et pour toujours. L'amour que tu m'as toujours montré était réciproque à chaque moment que nous avons partagé, même à distance. Il ne sera jamais oublié et sa mémoire vivra éternellement en chacun d'entre nous amoureux du football repose en paix, Wapelé. Eh bien, Wapelé, nous connecter souffrir un cancer du colon, eh bien, des jeunes football brésiliens, Edson Arantes de Nascimento, eh bien, du qui lui-même qui mort aujourd'hui à l'âge de 82 l'année dans l'hôpital Albert Einstein du Sao Paulo, eh bien, magicien et, ballon roi, et lui-même, qui était seul joueur qui a remporté trois fois E koup du mond la. Ebyen genyen tou e kelke zè avan la mò di wap rele gen klub ke m te jwe se Santos ki te modifye ebyen logo li pou kapab rann omaj ebyen dirijan yo ajoute avek logo e noir e blanc yn kowòn ant 2. Etwal, an referans a lèks jwè de 7 ekip ke klèb voulè soutni Pele dan sa maladi. E pandan ke li mouri a tou genyen e Messi ki li menm ki fèk e e voye kondoleyans, li voye di Repose en paix Pele a écrit le capitaine argentin Lionel Messi qui vient de remporter E la coupe du monde de football ebyen nap diw ke se preske tout e kote ke yo menm yo ap voye kondoleyans ebyen nou menm nan moun afè bon TV ebyen n swete kondoleyans avèk e pèp e brezilyen an pati a le mond antye paske nou konnen ke depi w pale de wa plele ebyen se tout mond la ebyen teribe nouvèl plele ki desede jodia. A laj de 82 zan, ebyen misye fè 757 bi an konpetisyon ofisyèl, sèl jwè a avwa ranpòte ebyen 3 koup di mond, aprè Maradona sèt yn ot lejand di foutbòl ki nou kit ebyen e se wa Pele, ebyen nou panse ke nou sot fè yon spesyal nou sot pale de lejand la se wa Pele. Ebyen nou panse ke gen anpil moun ki panse ke e nou panse von a sa fami, sè pwòch e o pèp brezilyen repoze an pè King Pele ebyen se prèske tout mond la ebyen tout kote moun yo menm yo ap swete li e kondoleyans avèk fanmi e wa wa Pele ebyen an atandan ke. e nap ret tann pou yo kapab bay dat e si Peleay ebe le Roi Pele. Wala je se bon la nou pale de Pele ki mouri medam mesye men ga la m panse sak enpòtan egalman se paske li mouri de kansè epi nou menm ayisyen souvan nou wè gen anpil nan nou kap mouri la. E sitou nou menm gason, n ap mande nou evidaman ale fè tès medam mesye, tès pwostat pou n konnen si nou pa gen kansè paske nou menm sitou kominote pa nou an nou soufri de sa anpil sitou nou menm gason ale fè tès sa e ou menm ki nan peyi etranje ou menm ki an Ayiti pafwa se pa yon bagay se pa yon gwo bagay li ye men prevansyon an enpòtan e nan kad emisyon.